Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se jodi, e ben mpanse ke Sa va ale pou bon nombre de jan ki adò ekoute RL prod, regarde RL prod 24 heures sur 24, 7 jou sur 7 e se parti pou les infos. Genyen Rosemith Jean, se non yon sèvez ki li menm te resevwa yon kout kouto anba gòj yè swa, alò se te mardi le 12 jiyè nan zòn Channmas plas ponpye nan men. yon machann sosis, kote Rosmith t al rann dènye souf li sou kabann lopital ozanviwon 2 zè nan maten, daprè sa pwòch li yo fè konnen. Ensidan sa rive aprè viktim lan te gen bouch louvri ak machann sosis lan ke nou poko gen idantite li e trajikman li pral aji fason sa kote kèlke minit aprè lapolis te arete endividi sila. M te pase dosye sa nan emisyon nou sot fè talè a. Imajine koman yon demwazel li menm li pedi la vil. Men ekoute, e la polis te arete jenn gason sa e ke anpil lot jenn gason tap mande misye pou yo te kapab touye l sou plas. Misye met di mèsi paske la polis arete l. Paske si lapolis pat arete l ebyen popilasyon an t ap masakre li. Lapolis Nasyonal Dayiti pwosede ak sezi 26 kès ki genyen yon total 25 mil katouch nan Pòdepè. Minisyon sa yo dekouvri abò yon kamyon mark Isuzu Forward imatrikile TM 121 18 ki te pare pou kapab kite vil la an direksyon Pòtoprens. Aprè konsta legal jij de pè Paul Blanc, sibstiti komisè gouvèneman an, Wisminder Louis, li òdone arestasyon Churchill Petit Frère ki li menm t ap transpòte machandiz ilegal sa yo pi yo sezi kamyon an, chofè a li menm te gentan chape pou li. Se yon dezyèm operasyon danvègir ki mennen pa bò kote lapolis nan nivo departeman Nòwès. pandan mwa jiyè a. N ap raple pou ou, premye jiyè pase a gen 120 mil kartouch yo sezi nan domisil nome Eddy Lafrance nan Pòdepè. Kèk jou aprè lapolis arete Jonas Georges, pwopriyetè bato Lili ki li menm achemine minisyon nan peyi an depi Lèzetazini. Kontre tout atant komisè gouvènman Pòdepè an, Michelet Virgile te deside libere youn nan sispèk yo, avan li jwenn revokasyon l pou fot administrativ grav epi tou yo arete li nan kad menm dosye sila. Tande byen wi! Hum! Sa se pou Pòdepè, ann rive sou Pòtoprens. Pòtoprens, gen yon tweet ki te sòti pa bò kote Radyo Tele Toupatou dizon la pnh a pwosede a la sezi de 26 kès de kartouch ki genyen. 25 mil kartouch, se te donk le mardi 13 jiyè 2022 a Pòroprens. Minisyon sa yo remake yo abò yon kamyon an direksyon Pòroprens. Churchill Petit Frère jwenn arestasyon l, se li menm ki t ap transpòte machandiz sa yo. Men, jounen jodi a la a gon bagay pou n di tèt nou se ke legliz, legliz pa serye menm! Legliz antre nan eskandal wi mezanmi. Dwàn Pòtoprens sezi yon kagezon zam ki ta vini sou non legliz episkopal Dayiti. Nou mele wi nan sa Ayiti ye jounen jodi a la a men nan kisa legliz lage kò l. Ebyen daprè dènye enfòmasyon yo kagezon sa a vini sou non legliz episkopal Dayiti ki li menm itilize franchiz li genyen. Li vann franchiz la, oubyen li bay franchiz la, epi sa w tande a la, lòbèy ap fèt sou non legliz episkopal. Legliz, pran men w. Paske gen yon pakèt bagay k ap pase nan peyi a la, m ta kapab di, legliz li responsab anpil nan bagay sa yo. Se grav wi! Se grav! Ou imajine w yon sosyete ap deteryore, degrade, fini! Ensekirite ap fini ak yon peyi, epi legliz menm, men nan kisa legliz foure kò l. Tranzisyon pou Site Solèy. Nan yon rapò ki rann piblik mèkredi 13 jiyè 2022, Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun rnddh drese yon premye bilan Kò 21 moun ki mouri anba dife, daprè òganism kap defann dwa moun nan ki devwale lagè sa a li deklannche pa kowalisyon gang yo rele je 9 la, je 9 an fanmi e alye ki genyen ladan li kòm chèf de gang nap site, Jimmy Cherizier, Barbecue, Dèlma 6, Matyas Sentil, katye Boston, Andris Isca, Belekou, Tayson Samdi, nan Rakèt. Serge Alectis alyas Ti Junior Lasalin, Mikanò Altès, Waf Jeremi, epi yon sèten de Kenley nan Tokyo. Moun sa yo ki ini fòs yo ansanm, gang yo deside nan dat 7 jiyè pase a pou lanse yon ofansiv kontre chèf katye Bouklin nan, Gabriel Jean Pierre alyas Ti Gabriel ki ap dirije G-Pep, yon lòt kowalisyon gang ki se enmi jire G9. Objektif G9 lan se rive kontwole tout Site Solèy. Se sa n te di. Depi ofansiv sila a, pa gen yon jounen ki pase pou pa gen rèl nan pi gwo bidonvil peyi a. Òganism sila a fè konnen gen 8 mò nan dat 7 jiyè a, 47 mò nan dat 8 jiyè, 23 9 jiyè epi 11 ki mouri nan dat 10 jiyè 2022. Kontrèman ak ofansiv ki te pase yo, rnddh fè kwè gang G9 lan li jwenn soutyen otorite yo nan pouvwa a, patikilyèman Ariel Henry. E ou kwè se ta vre Ariel pou ta al soutni G9 oubyen Gpèp Ariel? Ha ou tap mechan anpil men sèl sa m konnen. Lapli gen pou l tonbe, kout loway gen pou l tire. Tanpèt gen poul pase, katastwòf gen poul pase sou peyi sa, map wè non. Men kòm souvan dèfwa lè katastwòf pase nan peyi a ou konn wè se bon grenn ki ale epi anpil move grenn rete, men nan sa n ye jounen jodi a la mesye, halte la, otorite yo sispann sipòte gang! Sispann sipòte gang. Mwen m pou moun kap fè kòmantè sou chanèl la kap di nap sipòte gang. M kwè moun sa ta nan ilizyon paske nan sa pèp ayisyen ye jounen jodia pou m ta wè mwen menm map sipòte yon gang, yon vagabon, yon vòlè, yon kidnapè. Ah monchè oo. M ta pito fèmen chanèl la. Hein. Se pa tap serye sa. Men se sa map di nou an wi. Lè nap bat fòn bat chwal la nou pa bat sak pay la sèlman pase mwen nou la e nan mouda sak pay la nou ye lè gon live nou ap joure izo nan live la sa zap pral fè l izo ap toujou fè menm bagay li yo se nèg kap kole dèyè avèk izo yo nèg kap kole dèyè a ti lavi yo nèg kap kole dèyè a je 9 yo se moun sa yo k pwoblèm nan ou tande dènyeman la nan batay la ou wè nèg yo gen traktè nan men yo nèg yo achte traktè. Eske gen nèg kache traktè? Nèg gen bako lodè nan men yo pou al kraze kay? Hein bandi gen bako lodè, bandi gen traktè, bandi gen cha. Quelle est cette histoire? Sa vle di otorite ap kolabore a bandi epi otorite ap plenyen pou ensekirite. Humm tèt chaje. Antouka, òganism kap defann dwa moun nan soulinye ke materyèl Sant Nasyonal Ekipman, CNE, yon ògan nan leta ayisyen yo mete materyèl sa yo, a dispozisyon nèg ame je nèf yo, yon mannyè pou kapab fasilite kowalisyon gang sa a nan antrepriz li ki vize detwi kay nan Bwouklin jiskaske yo rive nan fyèf Ti Gabriyèl. Pandan li denonse sa k ap pase an, lefèt ke sitwayen nan Site Solèy livre a yo menm anba bal gang ame rnddh, Envite kowalisyon ki nan pouvwa yon mannyè pou kapab mete fen ak rapò kopinaj sa vle di tèt ansanm antre nèg ki nan pouvwa ak bandi pou sa sispann nan site solèy. Eske rnddh manti? Eske rlprod manti nan yon seri de detay nou tap bay sou kesyon site solèy la? Kounya na di tèt nou men moun ki konplis yo. Gon grenn bagay pèp ayisyen. Nou sonje lè peyi lòk la yo te konn di Jovenel tèl kote depi yo di Jovenel tèl kote nou pote boure tande byen jounen jodi a la sak fè depi yo lonmen nou yon moun nou rete nou kwaze bra nou se gwonde nap gwonde moun sa hein kòm CNE a li menm li pa gen chwa ou konprann paske kote CNE a ye a se anfas Tayson donk si nèg yo mande. aparèy sa yo, materyèl sa yo pa bay li, ebyen Tayson ka fon vare sou yo la a, epi sa w tande a la a CNN nan pwoblèm, donk yo oblije koopere. Ayiti mesye, Ayiti! Humm! Tèt chaje. Antouka n ap tann paske gen lè se Bondye k pou lage yon katastwòf sou peyi sa a pou move grenn yo ale. Aprè yon semèn disfonksyonman, Tèminal Varreux reprann livrezon kaburan maten jedi 14 jiyè 2022 a. Mèsi Bondye papa. M peye yon galon gaz mil senk san pyas pou m met nan yon moto pou m al fè yon ti wout. Antouka m espere ke bagay yo ap reprann tèminal la kote genyen 70 pousan kabiran ki stoke ki enpòte pa peyi sila a li te disfonksyonèl depi repriz ostilite antre gang ame je 9 ak je pèp nan dat 7 jiyè pase a. Eske nèg y ap gen chans pou sòti a gaz la souple bandi yo silvouplè bay yon ti chans non. Fò kanpe batay la pou gaz la ka sòti pou pèp la kapab jwenn yon ti gaz paske nou pa kapab ak galon gaz mil 500 goud, 2 mil goud la. Aktyalite jounen an epi aprè n ap tounen pou boukle. Komite de gouvènans sa a, li konpoze, m ap prezante nou manb yo, Doktè Hans Larsen, reprezantan de la primati, Docteur Ernst Barbeau, représentant de l'Agence française de développement. Docteur Yves Gaston Delousse, représentant du ministère de la Santé publique et de la Population. Docteur Jean-Hugues Henris, représentant du ministère de la Santé publique et de la Population. Docteur rose Chrysostome, représentante du ministère de la Santé publique et de la Population, DOS. Docteur Alix Lasseg, représentant du ministère de la Santé publique et de la Population, et point focal pour la reconstruction et la restructuration de l'HEH qui est absent vu l'état de santé de sa femme. Docteur Karine Cléofa, représentante de l'Association médicale haïtienne. Docteur Jessie Adrien Colimon, représentante de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Ingénieur Jean-Marie Georges, représentant du ministère de l'Économie et des Finances, unité technique d'exécution. Ingénieur Pierre-Michel Joassin, représentant du ministère de l'Économie et des Finances, point par point, construction de l'hôpital là, et en même temps, fait formation pour les nouveaux employés. Parce que sous l'hôpital nouvel, un hôpital neuf, un hôpital moderne, il faut que les employés capables de servir avec matériel nouveau, matériel neuf. Personnellement, je souhaite un bon travail. Je souhaite que dans un temps pas trop lointain, hein, on avons inauguré l'hôpital là. Le ministère de la Santé publique fait choix de nous pour nous capables, wè kòman nou kapab, premyèman, ede a akselerasyon finalizasyon batis la, kay la. Men dezyèmman sitou, pou nou chanje yon paradigm ki egziste nan peyi Dayiti, kote nou gen tandans a avoir ce qu'on appelle des éléphants blancs. Yo fè chwa de nou sou yon tach ki eksesivman difisil. Se yon tach tou, m panse, ki yon tach ki trè zengrat, nou konn sa. Paske òganize, se ne pa fòseman fè plezi. Òganize, se pèmèt a la jenerasyon a veni davwa un meyè sèvis. Se pèmèt ke tout ti moun nou genyen nan peyi Dayiti, tout jèn ke nou gen nan peyi Dayiti gen dwa gen aksè a yon kalite de swen ki meyè ke sa li jwenn jodi a. Donk se yon tach ki difisil paske il fo. Premyèman, fè les statuts, dezyèmman, rantre nan bidjè, twazyèmman, rantre nan òganizasyon menm sistèm nan, epi katriyèmman, surveiller aussi dans le système. E les organisations ont fait des choix de grande valeur e ansanb nou pral eseye travay pou pèmèt ke lopital jeneral HUEH bay yon meyè sèvis a popilasyon an. Jodi a, tout moun vin rann yo kont sa Penn te konn ap di depi. Plis pase 10 mwa ke Ariel Henry pa gen ni volonte ni kapasite, li pap kapab adrese lè vrè pwoblèm pou l ta pote solisyon pou pèp ayisyen an, tout moun te fè kòmsi yo pa tande. E jodi a, nou fini. Jodi a, timoun piti pa epanye. Jodi a, vyeya pa epanye. Jodi a, moun ki anplwaye k ap travay nan leta pa epanye. Jodi a la polis polisye yo vi tout menase vi tout an danje pa gen moun ki pa menase jodi a nou menm ki nan près la nou soti la pa gen di nap rive lakay nou yo pap gentan kidnape nou tout moun ap kriye jodi a tout moun ki gen frè ki gen sè ki gen matant ki gen kouzen kouzin ki gen kondisip jodi a yo tout yon fason oubyen yon lòt Y ap plenyen, y ap kriye, fòk yo jwenn lajan prete pou y al peye yon premye ranson, yon dezyèm, yon twazyèm pou kidnaping. Alò ke nou menm nan pen nou te di fòk nou kanpe ansanm pou n kwape fenomèn sa a. Nou gon gouvènman k pa kapab. Nou gen ekip moun ki pa kapab. Yon ekip manfouben ki la a, sa pa vle di anyen pou yo. Masak Site Solèy, masak Laplèn, masak plizyè lòt kote nan peyi a, sa pa di gouvèneman an anyen. Men depi gon moun ki tonbe nan peyi etranje, Premye Minis lan gentan konnen. Ankò pi! Yo pran Tribinal de Premyè Enstans de Pòtoprens depi plis pase yon mwa a kèlke mèt biwo Premye Minis lan, li pa okouran. Premye Minis lan pa konnen, gouvènman l lan pa konnen e anyen pa fèt. Jodi a nou vin di, apre tout konsiderasyon sa yo, apre tout konsta sa yo, mizè, grangou, chomaj, kidnaping, ensekirite, vyolans, sou ti fi, sou gwo fanm, penn vin mande pèp ayisyen yon fwa ankò, leve kanpe. Leve kanpe toupatou, le nò, le sid, plato santral, Latibonit, lwès, pou n site sa yo sèlman, Leve kanpe jodi a menm. E leve kanpe san pran souf. Nou pap leve kanpe pou pen. Nou pap leve kanpe pou yon moun. Nou pap leve kanpe pou yon pati politik. Men nap leve kanpe pou tèt nou paske nou tout menase. Nou gen madanm, nou gen pitit. Kòman ou ka konprann yon peyi kidnapin, yon peyi moun ap fonksyone, yon peyi pa ka fonksyone kon sa? Ou al lekòl, ou aprann, yo mande pou al lekòl, ou aprann pwofesyon. Imajine w, yon moun ki pa al lekòl l ap fè pil milyon sou tèt ou. Sèl devo dwàn gen nan lari a la pou n fonksyone, kounye a n pa ka jwenn gaz pou n met ladan l. Sa pa posib, e sa k fè maten a la n ap revandike dwa nou. Monchè atè atè nan goumen nan goumen e sou lin lò parèt ou ka di sa konbyen li vann yo di w 300 dola ou menm ou ka pa vle prann lòt la vini li prann kounye a imajine w ou reziye w pa gen le chwa ou reziye w ou prann men se pa paske w te ka prann vre e sa k fè matan la n ap revandike dwa nou nou pa aksepte a sa pou gouvènman di sa l ap di a donk 1500 goud pou yon galon gaz wi pou yon galon gaz 1500 goud e tandiske lè w al nan ponp lan Moto a pa ka pran 1500 goud gaz. Moto a pa ka pran 1500 goud gaz. Epi tou atè wap sou vin galon pou 1500 goud. Li pa bon. Li pa bon. Nap mande gouvènman pou l di sa lap di a. Eske se ponp yo pou n kòmanse boule pou l yo pou yo di sa yap di a. Si ap fon peyi gang epi yo di epou ariel kanpe ariel rosmila andre michel epou nou kanpe nou di nap gange peyi a net bay nou tout zam net bay nou tout zam net. Jan nou tout t ap konstate l e viv li, ane eskolè 2022 an pa t yon bagay fasil. Enkyetid te blayi toupatou, egzamen ofisyèl yo malgre tou te rive fèt nan yon kontèks kote ensekirite a te pran tout fòm. Ministè Edikasyon Nasyonal, nan sans pa li, rive sove pasasyon egzamen yo ki se yon gwo moso nan pwosesis la. Nou konstate Leta te oblije ap chankre sou kote nan deplase nan to de tout enfra nan deplase tout enfrastrikti eskolè pa l yo pou l al table lòt kote ki pa menm reponn ak sa. Sa vin yon okazyon ki fè ke anpil timoun tou ki tonbe nan desant ki pa apwopriye e yo revandike ke sa gen enpak sou pasasyon egzamen yo. Nou rive konprann e konstate egzamen yo pase san gwo ensidan jan ensekirite a te wo, anpil enkyetid te blayi. Men, gen kèk Iregilarite kanbyenmenm sendika yo rive relve. Pami iregilarite sa yo, genyen kèk jou egzamen yo te layite nan tout lari. Se yon pwoblèm. Gen kèk sant timoun yo te chita pil sou pil. Se yon lòt pwoblèm. Telefòn nan sal Kote egzamen yo ap fèt, leta jiskaprezan pa rive genyen jesyon bagay sa a. Men, sa ki pi grav, nan enfòmasyon sendika anseyan yo rive konpile, genyen anpil siveyan ak sipèvizè ki nan sal klas yo kot timoun yo t ap pase egzamen yo, Sanble moun sa yo pa gen anyen avwa ak kesyon pwofesè ni yo pa sanble tou yo se etidyan. Sa ankò genyen enpak sou timoun yo ki abitye avèk pwofesè nan sal klas yo, ki konnen ki pwofil pwofesè Yo dwe genyen, epi men yo rive y ap pase yon egzamen, epi yo twouve yo anfas yon bann moun, anfas anpil moun ke yo pa konprann moun sa yo. Nou denonse bagay sa a, e n ap mande Ministè Edikasyon Nasyonal, menm jan se pwofesè yo ki nan sal de klas yo, de ouvèti lekòl la, Jiskaske ane lekòl la boukle, enben nan pasasyon egzamen yo, Ministè Edikasyon Nasyonal dwe fè ansòt ke se pwofesè ki pou asire siveyans, ki pou asire sipèvizyon pasasyon egzamen yo. Jodi a Ministè Edikasyon Nasyonal deside separe lekòl fondamantal la de lekòl segondè a. Pou nou menm ki se yon bon bagay. Men sepandan, gon pwoblèm ki poze. E pwoblèm ki poze a se ke lekòl nasyonal yo pa gen kapasite dakèy reyèlman pou resevwa elèv yo. Piske jodi a, lise yo p ap fè enskripsyon pou setyèm ane. Ò nou konnen leta okipe on ti pousantaj trè fèb nan edikasyon anndan peyi a. Lise yo gen plis kapasite dakèy ke lekòl nasyonal yo. Lekòl nasyonal yo se lekòl ki neglije a. Lekòl nasyonal yo se lekòl ki pa gen espas pou resevwa timoun yo. Lekòl nasyonal yo se lekòl ki gen jiskaprezan latrin anndan yo. Se lekòl pil fatra monte men otè yo. Se sa k fè anpil ladan yo se premye sik, dezyèm sik ke yo te genyen. Jodi a, ou vin nan sitiyasyon pou yo genyen twazyèm sik pou nou fè ekòl fondamantal konplèt la. Don jodi a, nan jiron Pòtoprens, Ministè Edikasyon Nasyonal menm li menm, atravè ankèt ke l te fè ak UNICEF, yo estime gen 50 a 60 mil timoun ki abandone sal de klas paske jisteman yo te dan dè zandwa kote ke yo pa t ka al lekòl paske de jou an jou se bandi k ap okipe espas yo. Lekòl, gen anpil lekòl nasyonal ki pap fonksyone e ki pat fonksyone pandan ane a paske jisteman timoun lekòl sa yo nan andwa yo ye a yo pat ka fonksyone. Dou lè w vin pran yon desizyon konsa, mentnan l poze yon pwoblèm. Pwoblèm ki poze, sè ke to dabandon an pral ogmante nan sal de klas yo, nan lekòl ayisyèn nan. Nou pral gen plis depèdisyon de kantite timoun ki t ap gen posiblite pou al lekòl ki pa pral lekòl, paske jodi a, paran yo, yo a bou de souf, yo pa gen kapasite reyèl pou peye lekòl prive pou pitit yo ki pou pèmèt ke timoun yo al lekòl. Si yo fòse y al met timoun yo nan lekòl prive, yonn nan bagay ki pral rive yo anpil paran, y ap rive nan mitan ane, yo pa ka peye lekòl la e timoun sa yo pral abandone. Dou, to de pèdisyon an pral ogmante. Se sa k fè nou di ke se Leta ki pou kreye kondisyon daksè a ledikasyon anndan peyi a. E se Leta tou ki pou travay aske li mete ase de lekòl nan tout peyi a pou tout moun gen aksè a ledikasyon. Nou di ke sa a pa ka kontinye konsa. E de moun kap pran desizyon nan tèt leta a fòk yo tenu kont de konsekans ke desizyon yap pran ap genyen sou lavi popilasyon an. Premye Minis Ayisyen an, Ariel Henry, te nan Anbasad Japon nan Pòtoprens madi 12 jiyè 2022 an. Objektif vizit sa se siyen yon rejistr kondoleyans apre asasina ansyen premye minis japonè a Shinzo Abe semèn ki sot pase la. Chèf gouvènman an di l kontan le fèt ke li siyen rejis sa an prezans chaje dafè AI Japon nan peyi Dayiti, Yadama Shingeshika. Se te okazyon tou pou Premye Minis lan adrese nan non gouvènman an ak pèp ayisyen an kondoleyans li ak fanmi ansyen Premye Minis Shinzo Abe ak pèp japonè an kote, selon sa Premye Minis la raple, gen yon koperasyon ki pote anpil fwi antre 2 peyi yo. Se avèk bokou demosyon ke m vini isi an, enkline m e prezante m kondoleyans pa mwen ensi ke kondoleyans pèp ayisyen an devant disparition tragique de l'ex-premier ministre Shinzo Abe. C'est un homme qui a travaillé au bonheur et au bien-être de son peuple il était œuvré en pile pour la paix dans le monde. Et avec disparition ça, peuple japonais perdu, donc, un garçon, petit lit, famille Pèdi yon èt eksepsyonèl e le mond a pèdi un artisan de la pè. N ap raple se ayè madi 12 jiyè an tou gen plizyè milye Japonè ki te rasanble sou trajè kòtèj funerè Shinzo Abe, ansyen premye minis Japonè a te asasinen avèk 2 bal pandan l t ap fè yon meeting politik nan dat 8 jiyè.